Se avèk yon kè sere mwen antre lakay nou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Eske revolisyon an li ta dwe petèt kòmanse pa mwen? E m panse ke si l ap kòmanse pa mwen, m ap rive yon kote, se. Y ap sakrifye m. Men, m panse ke m kapab nan tonbo a epi mwen souri paske bagay yo chanje. Ekoute, mwen fristre. Mwen dekouraje. Mwen santi mwen pa kapab ankò. E atravè sèt emisyon. J'ai anvi d'envoyer un message poignant au peuple haïtien. Pèp sa a ki pote menm koulè drapo ansanm avèk mwen. Pèp sa a chak jou m'ap mande l pou l kapab leve tèt li. Paske yo toujou di tèt ki bese pe pa souri. Depi tèt la blese aparaman se yon moun ki nan difikilte, se yon moun ki gen pwoblèm. Nou pat fèt konsa. Se vini nou vini konsa. Peyi nou te bèl. Se yon bon maten nou leve, sa w tande a la a, nou tout mete ansanm nou kraze l nou fè l lèd. E m pa kwè n ap kapab kontinye ankò la fanmi. Tande byen. Jounen jodi a la a, mwen pa panse ke Ayisyen ka fè manje lakay yo ankò. Sinon, nèg ki gen gwo mwayen yo. Klas mwayèn nan dechire. M pa bezwen di pou klas defavorize a. Mwen wè Ayisyen parèy mwen yo pran plezi ap mete sou stati yo sak diri prèske nan mil dola, sachè spageti san goud, ti galon lwil twa san senkant dola, ensi de suit. Afè pen an se yon bagay ou prèske pa jwenn ankò. Gaz se pa pale. N ap viv nan yon peyi, se pa vre? Epi nou se yon nasyon, nou se yon pèp. Genyen anpil ansèt ki te batay pou ba nou lendepandans. Men pa le fèt ke nou mal plase, sa se youn, jeografikman, epi, Nou menm pèp ayisyen, se kòm si son nasyon yo bay ladesant sou ti bout tè sa a, epi nou pa vle travay pou n epanouyi l. Se sa k rive nou jounen jodi a la. Mwen m p ap kapab. M tou di nou sa, m p ap kapab. E je sui dezole de vwar otan dayisyen ki yo menm antre nan lojik sila a, se sèlman sou yon telefòn yon nèg kapab fè yon denonsyasyon. M panse wi nou ka fè l. Men, jounen jodi a la a, la denonsyasyon sengilyè ou la denonsyasyon endividyèl li pap janm peze nan balans lan. Li pa kapab peze. Se yon lojik kolektiv. E dan sèt lojik kolektiv, dwe genyen sa n ta kapab rele yon sòt de fizyònman antre lèjan defavorize. et les gens de la classe moyenne pour sauver ceux qui restent et map di nou sa mesye bandi yo vous faites parti de la classe defavorisee et peut etre anpil nan nou ta kapab nan classe moyenne nan men depi ou nan mouvman sa ou nan classe defavorisee a kanmenm eske nou konprann sa vle di si ou pat gen zam nan nan men w pou fè kidnapping pou fè yon seri de bagay. Ou te kapab nan klas mwayèn nan. Men banm di nou yon bagay. Eske nou pa rann nou kont ke bagay la rive twò lwen? Gen menm bandi kap poste sou stati yo, ti galon luil, tan kòb, ti makaran, tan kòb, bagay la paka kontinye konsa. Bon mesye, banm di nou yon bagay. Si nou menm ki nan kidnaping, nou menm. kap fè zak nou wè bagay yo rèd ale vwa pou ti pèp la ki bò kote nou an dim non jounen jodi a fòm di nou ke nou pa gen dirijan ann ale nan lojik ki fè bagay yo moute konsa pa bliye nou nou peyi grenn dola ameriken jounen jodi a lal preske 150 goud donk depi ou gentan rive nan tarif sa sa vle di tout bagay fini nan men nou pèp ayisyen E sa dat, e emoraji a pap kanpe, paske plè a kontinye ap bay san, pa gen doktè, pa menm gen yon moun ki pou bay yon premye sekou. Pèp ayisyen nou fini. Nou antere. Jounen jodi a la a 500 pyas, si yon kay gen minimòm. 5 a 6 moun ladann ou paka fè yon espageti hein sa vle di nou voye medam yo nan kont ak nèg yo paske le dimanche fò nèg a fè yon efò poul ta kapab manje yon vye zèl poul sendomeng menl pap kapab paske li pap ka genyen 3 400 dola poul bay nou tande li pap ka bay li ou pral dim sou jovenel Men kòman bagay la te ye. Jounen jodi a la a, li vin pi mal. Wi, se konsa. Ou pral di m sou Mateli, men kòman bagay la te ye. Jounen jodi a, men kòman li ye. Ou pral di m sou Aristid, ti gòdèt diri a, te vann, di goud oubyen kenz goud. O, se nèg sa yo k kraze peyi. An nou pa wè l konsa. An nou wè, se tout dirijan yo ki pase. Yo pa t vini nan yon lojik suivi nan Leta a. Ebyen, men sa k pase. Donk, jounen jodi a la a. Men kòman bagay la ye. Bandi sezi 3 kamyon kòmilfo? Ok, pa de pwoblèm. Kòmilfo, lè l ap pase kounye a, li antann li, li bay yon lajan pou l ka pase. Epi sa k pase? Nèg k ap fimen grenn sigarèt lan, dènye grenn moun sa a ki nan klas defavorize a, se li k vin peye konsekans. Paske li vin ap peye grenn sigarèt la 3 dola. Si se sèlman 15 goud la l genyen l oblije bay li pou l achte yon grenn sigarèt. Si l gen chans jwenn 25 goud la l kapab achte 2. Eske nou konprann? Nèg ki gen espageti an, lè l ap peye pou l kapab pase ak machandiz li, kounye a la a, men sa k rive l oblije vin takse nou. Ensi de suit. Nèg ki gen fè, nèg ki gen siman, se konsa l fonksyone. Yo sezi de twa kamyon pou yo, yo di ok pa gen pwoblèm, kounye a la yo antann yo anlè a la yo di n ap monte bagay yo. Mezanmi nou rive twò lwen. Moun ki nan sektè prive an, anpil nan yo se mechan. Yo fini avèk nou. Men ban m di nou yon bagay pèp ayisyen. Si w nan yon kay avèk yon nèg, ou se madanm nèg la. Nèg la mache pran fi toupatou. Nèg la pa vle ba w manje. Li pa vle okipe w. Or li gen lajan. Lè l vini lan kay la l vini tou sou. Epi sa w tande a la l vini l bezwen w pou fanm. Se konsa yo sèvi avè nou pèp ayisyen. Antre gimè. Ayiti. Eske yon bon maten fanm sa a nèg sa ap pede antre sou lan kay la sou li an. Li pa p leve yon bon maten pou l di li revòlte. Swa l kite kay la oubyen l fon zak sou nèg sa a. M ta renmen konnen wi. An bon sou preval te gon grangou klorox pèp la pran lari pèp la kraze brize kote moun sa yo menm lè yo mete bandi nan zòn nou pou nou pa sòti men kote nou banm di nou ti bandi ki gen la yo mwen m konsidere yo kòm ti bandi pwèl pete nou kapab met tèt nou deyò. An kòmsi m ta renmen konnen pou moun nan vilaj de Dye ap sòti pran lari pou lavi chè, pou bagay yo k ap moute tèt nèg, pou izo ta kanpe pou l di non nou p ap sòti. M ta renmen wè pou moun tibò ap mete tèt yo deyò, pou yo di bagay la pa ka kontinye konsa, pou krisla di non nou p ap sòti. M ta renmen konnen pou moun. Nan gran ravin ap met tèt yo deyò pou ti lapli bougòy kilik di non nou pap sòti nou ka bayo manje nou ka bayo bwè nou ka fon zak la nou vini nou fè chak moun kado on mil pyas pou on jou epi aprè sou kisa kotidyen moun sa yo repoze mesye bandi yo an kòmsi moun ki nan blòk je nèf yo mesye nou pa lanse on apèl pou moun sa yo sòti nan lari. An nou pap kite moun yo sòti nan lari, moun ki nan zòn kay Gabriel, moun ki nan kwadèboukè. Nou pap met tèt nou deyò mezanmi. An nou pap met tènt nou deyò, se mwen sèlman k ka sòti. M lanse apèl la, fòk nou moutre m nou se ayisyen. Fòk nou moutre m ke sa m ap viv la nou menm n ap viv li tou. Nèg la kanpe, li mete sou stati l, sak diri a tan, e pwa a tan, bagay la tan. E pi tout è fini? Non! Sa a nou rive nan dènye gout do ki ta dwe ranvèse vaz la. E fò l ranvèse mezanmi. Nou pa kapab. Se pèp nou ye. Pèp pa konn pèdi batay. Se pèp ki bay pouvwa. Jounen jodi a la ou wè m ap pale m pa menm pale de dirijan. M pa pale de dirijan paske moun sa yo pa vo anyen. Men mezanmi. An n di tèt nou ke lekòl la pral ouvri. On malere k pral fè ti bwat chak jou pou pitit li kòman l ap fè mezanmi? E pèp ayisyen levevou! La jenès! Levevou! Nou n sòm pa dè bèt! Nou sòm on pèp rezilyan dan le pase! Ou wè m di dan le pase! Men ojodui! Je n'ai pas de qualificatif pour vous parce que le fait même de plonger totalement dans la discrétion laisser les gens nous déchirer comme ça c'est pas normal parce que bon m'di ou bagay vous allez mourir et puis yo di ou ki mò ou vle wap mouri a jenou ou bien wap mouri kanpe men kan menm parce ap gon esprit de fierté ki pou moute nan tèt ou pou di ou ke map mouri kanpe Ou pè mwen m di nou men map mouri zam alamen? Sa map di nou an se pa manti. Paske kondisyon yo reyini pou mwen pa ka viv sendomeng. Mwen m la, map goumen nan peyi an. Si se zam mwen pou m pran pou m mouri avèl nan menm map mouri avèl nan menm. M pap ka kite yon nèg vin jiflem nan peyi m nan. Se sak fè m pa bezwen ale lakay moun sa yo. Men mezanmi. Kreye ti kondisyon an. Kreye ti kondisyon an. Lèzòm zame, èske nou pa di tèt nou ke kan vou paktize pou yn fwa, je n se pa, plizyè fwa, ak yon seri de nèg ki gen anpil lajan nan peyi an pou fè machandiz yo pase, nou pa di tèt nou ke se popilasyon an ki pral peye konsekans yo? Nou pa di sa? Grenn dola a li moute, li pa nan avantaj ankenn moun. Moun sa yo ki nan peyi Dayiti. ki gen de twa moun aletranje k ap voye yon senkant dola pou yo, lè l vini, li pa vo pri yo ap vann li sou mache a. Yo ba li l an pyas. Sa sa vle di? Donk, mezanmi, mwen menm, mwen m di nou m pa kapab ankò. Mouvman sa a, m panse ke li sipoze genyen yon lidè. Men, ekoute, kot lidè a ap soti? Nou pa fye pèsòn. Mwen menm, jounen jodi a la a. M koube m byen ba pou m salye jefò anpil moun ki nan dyaspora a. Jounen jodi a moun sa yo k ap fè anpil efò pou soutni fanmi yo nan peyi Dayiti. Si se pa t moun sa yo mezanmi ki sa n t ap fè? Hein! Ki sa nou t ap fè? Si se pa moun sa yo tanzantan k ap voye yon ti kichòy bay Ayiti ki sa nou t ap fè? A nou pa respekte yo. Otorite yo pa respekte moun sa yo. M panse fò otorite yo ta remèsye moun sa yo sinon peyi a t ap gentan eklate men mwen m pou eklatman sosyal la fòk li fèt paske gen yon nivo ou rive ou pa konn wè lè ou mete yon lèt sou dife epi lè w gade w wè l kaye epi l kòmanse bouyi li moute sou chodyè a nèt swa ou vini ou pran yon gode ou pase ladan l la pou l redesann oubyen w soufle l pou l desann se sèl sa k pou sove nou la mezanmi nou pa p kapab gaz. Kokayin, diri, kokayin, lwil, kokayin. Bon, kisa pou n fè? Paske depi w nan yon peyi mezanmi, pwodui premyè nesesite se kokayin, ebyen ou mouri, ou fini. Nou pa Afriken vre? A non, nou pa Afriken vre. Ou bliye la a Soudan, yo mete yon ti kòb sou farin nan, pèp la pran lari yo mete Omar El-Bechir deyò? Hein! Nou pa wè sa kap pase la a Mali? Pèp la vle pran desten l an men l yo mete nèg fransè yo deyò, lame fransèz la ki lakay yo. M pa vle fè yon plon gaye men m vle rete dirèk nan kestyon an. Men se de, m ta kapab di ilistrasyon m ap fè pou m moutre nou ke kèlkeswa jan bagay la ye la mezanmi fòk nou met tèt nou deyò. Nou pap kapab! E m swete disi semèn k ap vini la a pou bagay yo chanje. Talè banm di nou. Wè jounen jodi a la, li pa yon kestyon de lavalas, li pa yon kestyon de phtk, li yon kestyon de pèple ayisyen. Eske vou konprone? Se pèple ayisyen an ki nan difikilte, se pèple ayisyen an ki gen pwoblèm. Bon banm di nou bagay, bon m bay yon nèg defi fon pyès kay la. Yon nèg ki nan klas defavorize, m ta renmen w kanpe pou w di w ap fon sèl pyès kay. Pou w achte siman, pou w achte tòl, pou achte, m pa konnen bwa pou di w ap fè yon grenn pyès kay. M ta renmen konnen a ki ren. Èske ou gen etòf pou w fè l? Epi nou kanpe n ap gade. Nou kanpe n ap gade. O, pèp ayisyen, m pa t konnen nou te konsa non. M pa t konnen nou te konsa. M tris. M tris. Lè m ap gade mwen anpil timoun ki pral lekòl jounen jodi a. Lè nèg a fin fè klas li, bon, m oblije mande, poukisa? Poukisa yon nèg pral nan inivèsite jounen jodi a? Poukisa yon nèg oblije al nan inivèsite? Ò! Lè w ap gade pou w wè, yon rakay kenbe zam nan men l, li fè pil lajan l. Se pa ke m ap di yon nèg ki al lekòl pou al nan bandi non. Non! Si n ap fè yon revolisyon, si tout moun ap pran zam, pa gen pwoblèm. Mwen m antèt. Pap bann manti man tèt. Paske sa nou pap kapab ladann ankò e silvouplè zanmi youtoubè mwen yo nou ka petèt pa vle defonse nou nan lojik sa men fòk o mwen nou pran angajman pou peyi a tou jounalis tradisyonèl yo fòn di yon bagay wi Guerrier Henri Ismael Valestin e Valery Numa les gens de Caraïbe Bob C. Guerrier Dieuseul René Pierre Renel. Li di Alexandre, M ap tann nou sou dosye sa a. Garry Pierre Paul Charles, Haiti Debat, Radyo Telescoop, M ap tann nou. Louko Desir, Fòk gen yon sansibilizasyon ki fèt sou kesyon sa a pou n di pèp la p ap kapab konsa. Paske gen nèg la a mesye, depi l ka manje, adoke abawout. Men, pèp la ap mouri li menm. An, kòman w ap santi w etanke Ayisyen? Pou wè san nan nou ka manje 9 milyon e rès la rete l ap pase mizè grangou ap touye moun gen kote la mezanmi grangou kòmanse touye moun en waw m pa wè sa m ta di ankò non m pa wè sa m ta di ankò antouka gen anpil òganizasyon ki yo menm kòmanse leve vwa yo ee genyen kòman tip sa rele e nan yon konferans pou laprès pati politik pitit Dessalines bay. Madi 16 out 2022 an, ebyen entèvenan yo fè konnen 22 out kap vini la a, selon yo menm ki se yon dat istorik pou pèp ayisyen an, yap gen pou fè yon mouvman nan vil Okap. Yo di, kap gen pou pran tout peyi a kap debouche sou yon batay kont mizè, ensekirite ak Ariel Henry ki pap regle anyen nan tèt peyi a. Yon lòt kote. Yo fè konnen Moïse Jean Charles ki se lidè pati a pap jere ankenn pòs nan pouvwa Ariel la. Se pawòl anpil moun ap kreye pou afebli pati an paske leads ki tel se zanmi ansyen senatè a. Dat sa a pou n make l ki te soulèvman jeneral tout esklav yo. E nan sans sa a, nou menm nou di, soulèvman ki pral fèt la, li pral fèt kont chomaj, grangou, lavi chè, li pral fèt kont enjerans enperyalis yo anndan peyi a ak gouvènman mafya a. Nou di premyèman. Nou pral fè soulèvman sa a, se tout pèp ayisyen nan kat kwen peyi a, pa sèlman pitit Desalin yo, etanke mouvman, men se nou tout Ayisyen an jeneral ki pral soulve. Soulve pou ki sa? Soulve kont kriminalite, soulve kont mechanste nan leta a ebyen nou di klè 22 zout kap vini la nan vil okap nan gran nò peyi a nou pral reponn prezan pou nou kòmanse gwo batay la nou sonje te gen anpil lòt soulèvman ki te gentan fèt deja men 22 zout lan nou sonje kisal te ye se te soulèvman jeneral tout esklav yo. Nou se esklav yo. Men esklav ki revòlte, esklav ki pa dakò ak sa k ap fèt la yo. E se nan rezon sa a nou menm pitit Desalin, le Bombardier du Nord, ke l te Roudy, ke l te mwen menm Jean Silus, ke l te kowòdonatè a, nou di nou p ap aksepte sa k ap fèt la. Nou di non a gouvènman Ariel la. Non poukisa? Paske yon gouvèneman ki ilegal, yon gouvèneman ki pa lejitim, enben k la se sou bagèt blan. E gen de moun la oubyen nan popilasyon an k tap di bon yo pa tande pitit Desalin yo. Men non, ekoute, politik la tout moun konn kòman l fèt. Politik se enterè, enterè pèp la, nou konn soulve l, nou konn nan ki tan pou n soulve l. Se vre bagay yo depase nou, men nou di klè nan okazyon an, etanke pitit Desalin, nou wè tout bagay pèp la ap rele anmwe, yo pa kapab. E nou tout ki la a, nou menm jounalis yo, nou tout li touche nou. Enben nan sans sa a, nou di 22 out lan, Ebyen se pral soulèvman jeneral ki pral kòmanse nan gran nò peyi a jan sa te fèt nan tan ansyen an. Nou te konnen l te kòmanse, nou sonje seremoni Bwa Kayiman, ebyen nou pral refè l ankò. Pou n fè l, se tout pitit Desalin yo, kèlkeswa kouch ke w soti a, nou menm, Nou te toujou angaje n, nou pran, nou viktim nan konba, n ap kontinye mennen konba a. E jan n te toujou di l la, se jiskobou n prale. Toutotan ke sosyete a pa sòti nan sa l ye la, pèp la pa sot nan sa l ye la, pa gen kwaze bra. Tout moun konnen. Oke. E m, nou menm etanke pitit Desalin, gen anpil moun nan près la ki te di tou. Poukisa yo pa tande n? Yo pa tande n. Ou te konnen mwen menm m te fè aksidan. Bra m kase. Jiskamentenan m gen yon fè nan bra m. Men, ekoute. Dayè nou konnen nan milye kote ke m rete a. Men, nou di klè. An tan e lye, nou reprann pou nou di batay la l pap kanpe. E pou tout rezon sa a, nou menm jodi a, ki se 16 out 2022 a, nou pran angajman an devan laprès. Ok pou nou di klè batay la li relanse e li pral relanse d'une manière ou konprann trè trè frakasan poukisa paske nou di se soulèvman jeneral nan tout peyi a kòm se siyal la ki pral bay nan gran nò la ebyen ke l te ke l te jeremi ke l te jakmèl kèlkeswa kote w ye nan 10 depateman an e menm nan onzyèm nan dyaspora w k ap tande a ki bezwen rantre nan peyi a k pa kapab. E dola 50 yo a yo toujou pran l. Pa gen pèsòn ki di anyen. Avèk yon Ariel manfouben, avèk yon Ariel kriminèl on ne peut plus. Ebyen jounen jodi a, se premye fwa m wè granmoun sanwont nan eta sa. Premye fwa m wè yon granmoun sanwont nan eta sa. Ebyen nan sans sa, nou menm pitit Desalin yo, se pou n reveye n, leve kanpe nan gran Nò la. Nou di tout moun, aliyen nou. Nou pa p pale anpil jodi a. Se 22 out la ke l ye nan gran nò peyi a e nap nou envite laprès an jeneral pou yo prezan nan sak pral fèt nan gran nò peyi a e se siyal la pral bay. E la politik la pèsepsyon se 70 pousan e 30 pousan se la reyalite. Kòm etan done yo paka di lidè pati a ki se Moyiz Janchal nan dwòg, nan distribye zam, li nan pran pòs pasi pala anndan Leta, yo ap kreye yon pèsepsyon otou de Moïse. Pèsepsyon ki sa li ye? Sistèm nan pa ka renouvle tèt li ankò. Yo pa gen moun ki pote, ki pou pote diskou pou yo. Donk kòm se Moïse Jean Charles jodi a ki pi pre popilasyon an, ki pi pre va-nu-pieds yo, yo ap kreye yon diskou otou de Moïse pou yo kapab afebli l. Men se byen pote mal kalkile, paske sa k te fèt an 2015, 7 an apre li pa posib ankò. Sa n te fèt an 2016, siz an apre l pa posib ankò, paske jodi a nou gen kontwòl rezo sosyal yo. Jodi a menm rezo yo pran pou gwo tagèt nou an, menm rezo a tou n ap demanti yo. E se se nòmal se yon batay ki gen la. Oksidan pa gen jwè. M melanje avèk dè jounalis ki pa de movèz fwa, dè fwa tou se pa fos enfòmasyon yo atribye le bagay ansanm avèk Moyiz, s on fason y ap fè jwèt oksidan. Jwèt oksidan se reve afebli Moyiz Jan Chal, Pou yon laps de tan jan yo te fè l an 2015, nan 3 mwa ba nou yon lidè. Men jodi a sa pap pase ankò. Paske nou te pran n deja kouran pap repase. E nou kwè yo jwe sou amitye Senatè Moïse Jean Charles kòm li toujou di l ke li se zanmi l e kite l e pa gen pa gen sekrè pou pèsòn tout moun konnen Senatè a toujou di l se zanmi kite l e kite l li menm li repete l a plizyè repriz Nan plizyè misyon Lalek, lè l kontakte Senatè Moïse pou sa, Moïse di nèg pa ale nou gen bezwen w. Men kite l gen e granmoun li ye, li gen chwa l. Li ka antre nan gouvènman John li. Men n ap redi l ankò, Senatè Moïse Jean Charles, pitit Desalin, pa gen pòs anndan pouvwa. Se de yon nèg k ap asimile de bagay pou afebli pati a, jisteman nan yon laps de tan pou Okapou. Okapou vin son lòt lidè moute e nou gade byen pou wè sou rezo. Nèg yo fin fann senatè Moise, wap gade kiyès yo gen. Se menm se menm sistèm nan. Ki pran 2 nèg kap pote diskou nou an atravè nèg sa yo pou rejenere tèt yo. Menm jan te pase an 90. Yo pran diskou maksis leninis nan, yo transfòmel an diskou tewoloji liberasyon, epi yo vin la avèl mete nou nan mizè n ye la. Donk diskou tewoloji liberasyon an 98, 90, se te yon diskou nèg yo te pote a lankont de diskou maksis leninis ki tap travèse moman. E menm jan an gen 2 nèg ki nan près la, ki gon lilèt nan pòch yo, e atravè lide sa sistèm nan ap rejenere tèt yo, epi yo pran senatè Moïse yo ap fèl pase pou yo ap fèl pase pou bèt nwa, yo ap maspinenl, yo ap masakre imaj li. Men malerezman pou yo, erezman pou nou, pèp la gen konprann, e sa te posib an 2015, li pa posib an 2022. Sa te posib an 2016, li pa posib an 2022. Eske m ka kwè nan pawòl moun sa yo? Eske m ap valide yon bagay konsa? Paske Moise Jean Charles dèfwa ou anvi konprann sa l ap regle men dèfwa tou li parèt yon ti jan renar se sa k fè w wè gen de moun Ou poko ka pale nan dosye l men banm di nou byen ou wè jounen jodi a la pou peyi a vanse gon seri de moun ki nan politik moun sa yo fò n kite yo nan lye silans lan paske se de moun ki mouri deja epi ann avanse avèk ti rès la ti pèp piti a ann avanse avè l bagay yo gen pou chanje n ap tann paske peyi mwen te bèl a yn sètèn epòk il fezè bon de vivre men ojodui.